Medam e mesye nou retounen ankò kòm nou te pwomèt ou nou ap resevwa aswè a yon gwo atis avèk pwomotè li e atis sa nou pral pale sè la premyè fwa ke nou pral akeyi li se a sè maten su tele zeklè nou an live su youtube kòm ou konnen epi li menm tou li an live pase se moun ki renmen ti live li seryezman il saji de Rutshelle Guillaume Rutshelle Guillaume bonswa. Bonswa m salye tout moun tele zeklè donk son plezi pou Rutshelle nan kay la pou la tout premyè fwa e mwen kontan paske se premye fwa kem vin la se premye fwa kem resevwa yon bèl akèy konsa pwomotè a pa lage m yon may map bann manti donk depi lèm vin la se op ti swen donk m kontan paske sa pwouve ankò yon fwa kòman nou menm ayisyen nou konn resevwa. Lòt Ayisyen parèy nou k ap fè efò, Tok la a 509 Pwomosyon mennen Rutshelle pou la tout premyè fwa a Senmaten, Je suis trop trop trop trop contente d'être là. Alò, pale nou Rutshelle un petit peu, la premyè fwa ou vini a Senmaten? Wi, la tout premyè fwa, mwen kontan, mwen kontan franchman m kontan e mwen vini sitou pou m te, pou m jwe men tou pou m fè pwomosyon pou yon nouvèl albòm mwen ki soti vandredi dènye ki le rebelle. Donk albòm nan disponib sou iTunes, sou Amazon, sou CD Baby, sou Google Play, sou tout platfòm yo nèt. Yes, yon moun ka al tcheke albòm nan la kounye a. E se yon sipèb albòm ki pwodui pa Fabrice Rouzier. M pa konn si nou konnen Fabrice, mizik mizik. Donk, epi samdi, vandredi swa, m ap gen chans pou m chante 2 nan nouvèl mizik sou albòm nan. bay moun yo paske se pa tout tan pou chante mizik ke moun yo konnen Bah wi men men yo sou yo vle yap tann kanmèm yo ansèn mizik yo. Wè jisteman men gen de fwa kòm si an 4 an ou tchèl gen 2 albòm donk map kòmanse prezante mizik yo e vreman m kontan la m tout eksite poum jwe samdi M la map pede di samdi. M la pou m jwe vandredi swa. Samdi maten map deja Ayiti. Donk vandredi swa a pati de a ki lè? A pati de nevè. A pati de nevè di swa. Donk konbyen tit albòm nan gen li menm? Albòm nan gen 11 tit. Youn rele Victorieuse ki ke m chante avèk yon kamewounèz ki rele Vibi. Dezyèm nan se J'aime les gentlemen. Twazyèm nan se Dènye Wonn ki videyo klipe kap soti nan jou kap vini yo. Katriyèm nan se m pa sonje katriyèm nan. Donk se 11 tit ki sou albòm nan e albòm nan rele Rebèl. Rebèl. Donk m panse ke pa gen atis lakay nou ki osi pèfòmant kòm sa e sitou sou lè rezo sosyo ou se chanpyòn lè rezo sosyo. Se sa yo di. Ke se swa Instagram. Wè se sa yo di. Yo di ke Rutshelle trè trè popilè men bon se petèt yon avantaj ke m jwenn epi ke mwen jwi de li. Donk, paske chans yo pa vini de fwa, e privilèj yo pa vini de fwa, se kote l vini ou tou sezi l. Donk se sa. Men li sanble ke li te an reta pou antre, pou vini a Senmaten. Fòk ou gen yon fason pou fè apèl la. Wè. Men ki jan ou twouve il de Senmaten? O, trè byen. Trè byen, kalm, jiska prezan, kalm. Tout moun kòmsi pa gen kòmsi dife m konn wè nan lòt peyi yo pa gen la se kòmsi m ta di w tout moun pa gen speed non tout moun cool men se pa fimen yo fimen non ki fè yo cool wè se vrè tout moun cool m t al manje nan Lido restaurant. Mwen manje yon sipèb pwason e vrèman m ap pase yon bèl moman franchman. E mwen menm pi bèl moman an se vandredi swa nan Port de Plaisance avèk fanatik yo e m vrèman, vrèman eksite pou m jwe. Willy Faudu, seryezman nan peyi Dayiti ki rankont, ki pèfòmans ou genyen pou bay trè pwochènman, ki bo ou genyen pou jwe an Ayiti? Le 8. M ap antre le 8 e le 8 nan aswè m ap jwe an Ayiti e 14, 15, 16 m gen yon festival ki rele Kabik Fès yon pakèt atis pral fè nan Jakmèl ak Kabik epi m ap pati pou Gwadloup, Kayèn, Kowo le du 20 au 24 pi apre sa e m kwè m ap fè 28 jiyè m ap fè vant sinyati Pòtoprens paske m poko fè vant sinyati album mwen an epi 29. M kwè m gon lòt gig ankò, Pòtoprens ankò. Epi m gen yon toune o Kongo a pati de du 13 au 20 out. Ok. Du 13 au 20 out. Ah wè. Ah w pral chaje la. Son son long toune alò. Yon long toune. Epi aprè du 21 au 27 m ap o Barbad m pral reprezante Ayiti nan Kay Festa. Wè. Donk mwen pa mal. Jiska prezan pa mal e m ap degaje m ase byen. Sa k pase? Ekskize m Jonas, se premye fwa w pral jwe Jakmèl? Non, pa ditou. Bouke jwe Jakmèl men m gen ennan depi m pa jwe. A se lakay mwen. Ok. M jwe anpil fwa Jakmèl but m gen ennan anviwon depi m pa jwe Jakmèl donk. Tansyon an ti jan wo la, m pa ka tann pou m al jwe. Nan ki nayklèb pafwa ou abitye jwe? Ok. Nayklèb la gen yon kele man, m kwè pa gen yon kele mango. Wi, gen mango. Ok. E gen plizyè wi. M pa, jeneralman lè m pral jwe yon kote m pa vrèman fokis sou kot, sou espas la. Men m jwe anpil, anpil, anpil, anpil kote, Jamèl. M jwe anpil kote. Men fwa sa a, se festival la, epi ap gen yon bal nan aswè, Rutshelle ap chante nan bal la, epi nan demen si Dye ve festival la, nan dimanch ankò festival la, donk se sa. Eske ou gen chante yo se ou menm ki konpoze yo oubyen ou eske ou gen moun ki konpoze yo ansanm avè w? Sa depan. Sa depan, m gen moun ki konpoze pou mwen, m gen mizik ke m konpoze, maestro m Dieuvensson Bon ekri pou mwen, Jean Winer Pascal ekri pou mwen tankou sou pwoche sou album nan k fèk sòti an, J Perry, BIC, Jean Jean, Jean Winer, Dieuvensson Bon, Fabrice Souzier, tout moun sa yo se de konpozitè ki nan album nan. Donk se de mèt nou yo ye nan. Wè, se de vrèman de pwofesyonèl. De pwofesyonèl. Konbyen tit ou te di m ou gen nan albòm nan deja? 11 tit. Donk lap sòti apati de, li deja sou lè platfòm, lap sòti ofisyèlman le 28? Non non, lap anfèt lap sòti kòmsi fizikman albòm nan ap sòti 28 alò, alò map fè yon vant sinyati 28 jiyè kote moun, e jou fèt mwen tou dayè, moun yo ap ka gen CD a nan men yo. E konbyen egzanplè wap gen avèk CD wap sòti? Mwen fè 15000 CD. Waww. Mwen fè 15 Sa se, sa ap vann trè vit. Wi, bon le fèt ke m gen anpil toune entènasyonal, epi mwen fèk siyen avèk yon konpani ki rele Zik Medya ki a Pari, donk ki ap prepare de toune pou mwen anraje, donk m te oblije fè. Men vreman ki kote w baze w egzakteman? An Ayiti. Se la m ap viv, wi. Eske, nou sonje ke ou te gen yon lòt metye nan moun? Wi, toujou. Nou toujou la. Nan epòt la. Ou pa lache sa. Se pa bon se bèk djè. Nou toujou la. Ok. Ou toujou la kame an donk. Men mizik la li okipe. La pi gand majore. Wi mizik la. Sa depan. Poutan kèm m sot fon bon brek. Lèm ta prepare albòm nan. M te petèt jwe petèt on fwa pa wikèn. Te konya se vreman. Se ekstwòdinè, men m di Bondye mèsi tou paske m wè moun yo konprann kòmsi fanm yo merite plas yo tou nan biznis lan, se pa tout tan gason. Tankou m t ap eseye di lè albòm mwen an soti, m di bon m bezwen baton rekò, m bezwen nimewo 1 sou iTunes. So m pa vle tout tan se konpa, konpa, konpa k ap fè l e m rive fè l vreman. So m rive fè l, m kenbe bòd la pandan yon jounen pandan m nimewo 1 sou iTunes. So se yon bon bagay, se yon bon bagay. E jounen jodi an gen anpil fanm, pa sèlman Rutshelle, gen anpil fanm ann Ayiti k ap fè anpil bagay, anpil efò malgre tou. Bagay la pa fasil pou pèsòn men tout moun vle fè yon bagay. Men pandan nou jwenn chans nou an, gason ban nou li, fò n pran l. Se nou ki te l ale, nou pap jwenn li ankò. Bon, se sa, men li pi difisil pou nou. Men franchman, gen anpil efò k fèt paske lontan se te Se te pi di, ou pa t jwenn anpil, te gen anpil talan men ou pa t vrèman wè medam yo ekspoze. Yo pa t soti, yo pa t mete ekspoze, wala. M konnen youn nan atis prefere w se Emile Michel, men la an s moman w genlè vle detwone Emile Michel. M pap di sa, Emile endetwonab, Emile se yon lòt kategori moun, se yon lòt kategori atis. E m panse ke si pat gen min m te gendwa pa la a, paske se min ki dènye jenerasyon k trase wout la. E Emeline sot fete 30 ans de carrière, ou konn sa sa vle di, 30 ans de carrière, li gen 10 album anrejistre, donk mwen menm mwen gen 4 ans, epi mwen gen 2 album, donk, men vrèman se a felisite, Emeline se. Oui, c'est ça. Nou sonje osi ke ou te konn jwe de mizik relijyez. Oui. Se la ou menm ou te kòmanse. Pale nou yon ti peu de pasaj sa a nan vi w. Li te, li pa t fasil paske tou dabò m te oblije trè kontradiktwaman manman ak papa m paske papa m se pastè. So, li pa t vrèman fasil pou mwen. Pou m te fè koub sa, donk soti anndan legliz la epi kòmanse fè mizik lanmou mwen, m di sa, Dieu est amour, mwen m se mizik lanmou m ap fè, e m pa kwè m janm di yon pawòl nan mizik lan ki pou fè kòmsi, ki pou deranje fwa kretyen mwen, paske mwen m pa, m pa chante sa, sa m p ap viv, se pou sa k fè m fè anpil mizik lanmou, se toujou lanmou m ap preche, menm jan a Bondye k ta preche lanmou. Donk, m te eseye fè yo konprann sa, men malgre tou, pa m toujou gon bagay, li toujou gon bagay pou l konvenk mwen. Pa la swit, Se nòmal, se pastè. Men jounen jodi an, papa m se youn nan pi gwo fanatik mwen. A bon? Li nan tout show m. Album mwen soti, l ap di m, men ki mizik li renmen. A bon? Ou ka wè, papa m se youn nan gwo sipòtè m. Wè, jisteman, bon, apre katran. Men, Jonas, ekskize m, ka sa pa t rive Barbara Guillaume non? Paske ou konnen Barbara Guillaume, papa l se pastè osi. Fènan Giyòm, Babara te al egliz nan koral ap chante tout bagay, wi wi, epi l te arive kounye a l vin antre nan mizik, jan de mizik sa yo kounye a, ki pa relijyez kwa, vwala, li vin tonbe nan yon seri de pwoblèm avèk paran li, bon, men bon de tout fason se, separasyon, donk pa rapò trè konpreyansib li menm, wè wè, bon finalman. Byen. Alò, ou gen yon sè w egalman, m kwè ke li fè yon diyo avè w, men se pa Echou Albòm ou. Èske li menm l ap kòmanse ante la? Wi, se sè adoptiv mwen. Ah, sè adoptiv ou. Wè wè, li chante trè trè byen. Se kòm ou gen fanmi w oubyen ou konnen yon bon moun oubyen ou konnen yon pwòch ou e ke ou nan yon nivo ke w ta renmen, mwen menm si tout rèv mwen, si tout kote m pase m te ka pase ansanm avè l, e m panse sa ap vini paske li gen anpil talan. Tankou m ta di w, se yon moun ki konplete m. Si m sou stage la, m sou stage la, m pa bezwen pè ankò. Donk, l ap vini, paske ou konnen sa pran tan. Gen de moun pou moun li pran tan, gen de pou moun li ale pi vit. Donk, li menm l ap vini. Trè byen. Donk, ou gen yon pasaj ou jwe, ou fè dè entèvyou avèk Carel. Pale m un petit peu de relasyon w avèk Carel. Donk, se yon nèg ki voye mizik ayisyèn nan monte seryezman. Carel ap fè yon travay ekstwòdinè. ekstraòdinè an e mwen menm Carel se premye jounalis ki banm entèvyou nan radyo donk Carel pou bokou nan Witcha sa ke m ye jodi an paske se Carel ki premye antre an kontak ak Fabrice Rouzé pou l te pwodui Kite m kriye ki se premye mizik mwen te sòti donk e pa sèl pou mwen e gen anpil atis ke Carel se premye moun ki ba yo entèvyou Carel se premye moun ki fè dis ki fè dat pou yo. E m kwè ke kòm si nou menm atis nou konsyan de sa e nou dakò ke misye s on moun kòm si vreman nan kilti ayisyèn nan s on moun ki ap travay pou monte l pi wo s on moun k ap travay pou ede jèn pou ede moun ki ke pèsòn moun pa konnen tout ke pou ede moun ki nan fè nwa donk mwen menm m ka jwe yon gwo kokennchenn wòl nan moun ke m ye jodi a. E Rutshelle konbyen konbyen konbyen chan wap wap jwe nan sware a pou nou bat? E sa depan sa depan si yo banm 45 minit map jwe pandan 45 minit si yo ban mwen si yo banm 1 èdtan map jwe pandan 1 èdtan pa bliye ke se premye fwa m vini donk se kòmsi m ta di w menm mizik m pa anvi jwe map oblije jwe yo paske moun yo ap vini pou gade m pou premye fwa donk premye premye parèt lan.